Okazyon pou n rann yon gran omaj ke Komisyon Jenès Sektè Demokratik la avèk Mickaël Benjamin ke tout moun konnen sou non atis li Mikaben. Se nan optik sa a ke nou la aprèmidi a. Depi anviwon inè jiska sizè pou n rann yon gran omaj a Mikaben pou sa Mikaben te reprezante pou la, non sèlman pou la mizik ayisyèn, pou endistri mizikal ayisyèn nan, men osi pou la jenès ayisyèn, pou lepèp ayisyen. Paske Mikaben se yon jèn gason, a chak fwa ou wè l, ou wè l ap pale de Ayiti. Lè w gade l nan mizik li yo, tèks li yo, majorite tèks li yo se de, gen anpil ladan yo ki pale de Ayiti. de culture Haïtienne nan, de mœurs nou. E lè w wè Mikaben, kèlkeswa sou sèn ou wè l, non sèlman o nivo entènasyonal e o nivo lokal, Mikaben pa janm pa avèk drapo Ayiti nan men l. E li t ap trè pa serye de sektè demokratik la, paske menm valè ke Mikaben ap pwone yo, se menm valè sa o nivo sektè demokratik la ap pwone. E se nan optik sa ki fè ke nou la aprè midi a. E nou pèdi yon gwo gason. Nou pèdi yon jèn ki te trè talantye de fason subit. E dan la nwit du 15 au 16 octobre 2022. a l'Accor Arena a Paris an Frans e sa fè nou mal pou sa Mikaben te reprezante e jodi a a travè komisyon jenès sektè demokratik e popilè la nap rann omaj avèk Mikaben pou sa l te reprezante e nap nou pap sèlman kriye depa Mikaben men nap selebre sa l te fè nap fete sa ke l kite pou nou. E nou konnen Mikaben se te yon jèn papa, pitit li apèn, premye pitit li apèn gen 1 an 3 mwa e madanm li ansent anviwon 8 mwa e sa fè nou mal nou wè ke pou moun ke Mikaben te ye, yon jèn gason ki te trè jovyal, ki te toujou souriyan e li pa p la pou l wè timoun li yo k ap grandi. E yè aprèmidi mwen te pale avèk mesye Lyonel Benjamin ki se papa Mikaben, yo remèsye nou pou inisyativ sa ke nou pran. Inisyativ popilè ke sektè demokratik atravè komisyon jenès li pran avèk diferan militan nou yo, kad nou yo pou n rann omaj sa a avèk Mikaben. Se domaj yo pap ka prezan avè nou paske yo gen kadav Mikaben kap rantre disi vandredi swa rive samdi maten a Florida. Yo te oblije kite peyi a depi yè. Gen manm nan delegasyon nan fanmi an ki kite peyi a e jodi a e Mesye Bejamen te di m lap kite pou l al resevwa kadav pitit li. Ke nou konnen lè yon papa yon manman fè yon timoun, papa a avèk manman an toujou ap espere ke se pitit la ki ba l dènye omaj la. Men malerezman pou mesye Bejamen, se li menm k ap rann dènye omaj avèk pitit gason l e Mikaben. E nou te di l ke se pa sèlman li menm, se pa sèlman lafami Mika e Bejamen ki pèdi, se tout lasosyete ayisyèn ki pèdi, se tout lajenès ayisyèn ki pèdi. nou menm an patikilye nan sektè demokratik la paske Mikaben t ap pwone ansanm de valè ke nou menm o nivo de sektè demokratik la ke nou t ap pwone, renmen peyi nou, chanjman pou Ayiti, on lòt Ayiti, on lòt jenès. Se sa yo ke Mikaben t ap pwone ki pa depaman avèk ansanm de prensip ke sektè demokratik e popilè la pwone. Se nan optik sa ke nou fè la e nou swete ke a chak jou, se pa sèlman jodi a, e gen de desizyon ke m ap tou anonse nan laprès la ke nou pran. O nivo de sektè demokratik la, nou gen youn nan sal de reyinyon nou o nivo de sektè demokratik la ke nou pral batize sal Michael Benjamin di Mikaben. Men youn nan pi gran sal ke nou gen nan sektè demokratik la. E nou gen dezyèm sal de reyinyon nou ke nou pral batize sal. Jean Denis Joseph e sal e pou tout jounalis ki tonbe yo nou pral gen youn lan 2 sal ke nou rete yo ke nou pral batize sal de jounalis paske nou konnen mwa d'octobre la nou gen anpil jounalis ki tonbe nou gen anpil tentativ ki fèt sou jounalis pa egzanp sa ki rive Roberson Alphonse nan Delma 42 e asasina krapuleux ki fèt Sou jounalis Gary Tess nan Okay e nou gen korespondan Radio Zenith nan Sid, an patikilye nan Okay, e Bwaye Charles Bwaye ki nan mawon pa rapò a pèsekisyon politik. E nou konnen tou, mwa Oktob la fè 3 lane depi ke yo te asasine. Rémy Joseph nan Mibalè e jiska prezan asasen yo, otè, ko-otè yo nan lari ap flannen e fanmi Rémy Joseph e Néhémi Joseph poko janm jwenn yon ti kal jistis e se lawotik sa ki fè ke nap batize plizyè sal ke n genyen. Lan lokal sektè demokratik la, sal Mikaben, sal Jan Deni e Jan Dani Dival, sal e diferan jounalis ki tonbe e sal e diferan militan ki tonbe nan batay la. Komisè Dary, ki sa k eksplike absans yon manb nan fanmi an nan batay la? Ben nou sot di l, nou sot di l gen zanmi fanmi an ki te la, nou sot di l e nou gen gran frè e avèk kouzen Mikaben ki kite depi yè pou al fè preparatif pou resevwa. Kadav, pa bliye fineray yo ap fèt le 6, daprè sa yo te anonse. E mwen te pale avèk papa l yè aprè midi e yè swa nou te kominike sou Whatsapp non sèlman avèk mesye Bejamen e avèk gran frè Mika tou ki se Lyonel Junior Bejamen. E se apati de e rezon an senp se le fèt ke yo pral resevwa e kadav e Mika ki fè ke yo pa ka prezan avèk nou nan gran omaj ke Jodi a ke komisyon jenès sektè demokratik la ap ofri avèk Mikaben e la mizik ayisyèn. Mèsi.